Bòn nouvèl, gwo nouvèl ke nou pote pou ou sou chanèl paw la, tvlakayhaiti.com, medam e mesye. Enben nou kontan avèk ou ankò yn fwa e nan videyo sa ke nou pote pou ou la enben kote n pral enfòmew sou sa kap pase nan Sen Michèl de Latalay e jodia la lapolis e arive mete atè 2 gwo bandi nan Sen Michèl de Latalay e nan zòn Kanaran mèdam e mèsye ebyen lapolis ap mennen operasyon gason pa kanpe Operasyon deniche bandi, operasyon defilfrage bandi medam e mesye, enben fòk nou diw ke deja gen anpil sòlda 400 mawozo ki yo menm mòtèlman blese san ke nou pap bliye ebyen e enfòmew sou nouvèl sa kote jodia la genyen 2 ti machann ki arive pèdi lavi yo medam e mesye e imaj yo tris nou paka prezante imaj sa yo nan video a paske nou pa vle gen pwoblèm avèk youtube. Men se vrèman tris pou wè jan moun ap mouri nan peyi sa a, e se pa menm bandi, se moun kap chèche lavi yo, yon ti machann pen, yon ti machann fresko medam e mesye se vrèman tris. Enben lapolis pou bò pa l yo menm ki pa deside bese lè bra, lapolis pa deside bay vag menm ebyen yo kontinye ap mennen operasyon sere sere kou boulon 15 pou yo wè kòman yo ta ka fini avèk dosye ensekirite sa a sitou kap an vale tèren e nan kanaran la operasyon pap kanpe lapolis deside ebyen fòk yo fini avèk chèf gang Jeff kap dirije baz kanaran ebyen lapolis ap frape e nou bat bravo pou lapopo paske lè bandi ap tonbe konsa donk li fè nou byen lòt gwo nouvèl ki domine aktyalite a jodia la se tout kote ou pase ou wè foto sa wap gade la ki se chèf gang Izo ki jodi a retire kagoul e misye parèt tout kòl pa gen seri kò ankò izo parèt tout kòl e gen anpil moun ki kòmanse kontan paske yo di depi wè krab la sòti ou mèt konnenl pral mouri depi wè izo retire kagoul konsa anpil moun di lamò a pa lwen e TT menm fè yon twit sou sa pou TT di ke nou mèt veye pou nou wè avan lontan chèf gang izo ap mòtèlman blese e lè sa a anpil moun pral kontan humm. Antouka medam e mesye nou pral envite w gen detay tou sou sa kap pase nan depatman latibonit lan presizeman nan komin lyankou enben moun savyen la dedouble e yo kòmanse rache anpil bandi nan baz gran grif anndan savyen enben bandi sa yo kap fè anpil anpil krim depi kèlke tan nan peyi sa enben jodia la moun latibonit di yo pa nan. E kache pou bandi ankò yo kòmanse achte koulin tout zam ki genyen mete lakay yo depi yo kwaze yon bandi enben yo tou fèl on fwa pa gen de fwa on fwa moun yo tou fèl nou pral envite w tande koze k gen nan videyo sa medam e mesye bòn ekout tout moun nap tounen. E pandan semèn sa enben lapolis li menm ki detèmine pou li menm li kapab kwape bandi yo enben nou prale nan mirbalè enben nan mirbalè nap di w ke lapolis ap fon gwo travay la. Ebyen nou kapab pale de CP Ronald Pierre ki li menm ki te konn ap travay o nivo de komisarya ebyen Sen Marc ebyen kounye a se li menm ki Mibalè ebyen 2 endividi ame stope pa lapolis ebyen jounen jedi a e 2 endividi ame yo tiye yo pa lapolis de Mibalè nan matine jedi 16 mas 2023 nan lokalite ki rele Nandal ebyen sou wout. Ebyen mezanmi ann gade pou n wè eta moun yo sa kap pase menm nan an diè ke se tout moun ki la gen kò yo gade eta pye bwa nèg yo gade eta rad ki sou yo ebyen yo genyen e zafè yo kote ke yo menm yap bay pase ke lapolis li menm li arive touye yo nan zòn nan dal ebyen o nivo de e zòn ke nou rele nan dal ebyen se o nivo de mibalè ebyen bravo avèk komisè e ronald pierre nou wè depi Gen de tan la, ebyen depi ke li menm li rantre nan zòn nan, yo kòmanse ap fè gwo travay tou, ebyen menm jan tou genyen lòt komisè ebyen ki yo menm ki sanse ap travay dirèkteman nan kad dosye sa yo. Ebyen jan ke nou di w li, ebyen se jodi jedi 16 mas la nan gran bonè nan maten, ebyen abitan nan zòn Lasèl ki yo menm ki se wout Enandal, Sodo yo pran 2 endividi nan. Yon zatrap ki t ap fouye machin ak pasan ki frekante wout sa a chak jou. Aprè koukouwouj sa a, popilasyon an te fè apèl ak otorite polisyè yo e touswit lapolis te pote soutyen bay popilasyon an nan kad yon entèvansyon miskle ki lakòz 2 endividi ame sa yo yo rive blese mòtèlman e twouve yo sou kontwòl lapolis. Men pou kounya, jan ke nou sanse sot ap gade 2 endividi sa yo. Jis yon segond, pandan se tan medam mesye, 2 endividi sa yo nou wè ki, bon ki ke nòmalman nou wè mouri pou pa di arete, nou gon lòt enfòmasyon ki di ke se popilasyon an menm ki arete yo, se popilasyon an ki pran yo menm epi yo remèt yo bay lapolis, e daprè sa ke ki vin jwenn nou bò kote pa nou, se pat fòseman lapolis ki te gentan pran yo men se popilasyon ki te gentan mare 2 towo sa yo nap gade la medam mesye. Ann tou pwofite salye Salomon. Bonswa Jimmy, bonswa Pradel, nou salye tout entènot moun afè bon TV, nou salye tout ayisyen alawonn badè e nou kontan rantre lakay nou jodi jedi 17 ebyen 16 mas 2023. Pradel gen anpil aktyalite e nou wè gen anpil dosye e sitou Madam Lalin pale, nou wè anbasadè fransè pale. E nou wè minis de la jistis la ankò li menm bò kote pa l li pale padan l ap vini avèk analiz yo talè nou pale de konprann ebyen sòti madam Emilie Prophète la kòman li avili pouvwa Ariel Henry a Emilie Prophète minis de la jistis ebyen misye ebyen la madam manzè li moutre w aklè ke se pouvwa menm jodi a la ki ap finanse kesyon gang nou pral detaye ba ou talè. Nan kèlke segonn, n ap pèmèt Pradel kontinye avèk enfòmasyon yo. Wi, n ap kontinye nan menm kad enfòmasyon yo. Nou ap desann rapidopresto lakay nou nan depatman Latibonit. Nou prale dirèkteman onivo de komin de Grand Salin. Ebyen gen yon manb gang Savyen ki tiye a Grand Salin. Ebyen manb popilasyon Grand Salin ebyen yo arive touye. Yon endividi ki prezante l kòm yon manb gang Savyen, ebyen idantite l yo pat revele l, ebyen selon rivren e zòn nan, ebyen Grand Saline nan dat jodi jedi 16 mas 2023, ebyen manb nan popilasyon Grand Saline nan depatman Latibonit yo tiye jounen jedi 16 mas la, ebyen yon endividi ki prezante kòm yon manb gang. e Savyen, ebyen idantite l pa t revele, ebyen misye resevwa plizyè pwojektil nan tèt, ebyen selon enfòmasyon yo, ebyen n ap di ke ebyen endividi sa a kote ke si n ap swiv kòm imaj la gime nou panse ke nou pa ka lage li men si n t ap swiv ebyen deklarasyon endividi sa a kot e si n t ap swiv deklarasyon popilasyon an li bay misye 5 bal si se pa m fè on pa on pa lago on pa gita. Misye kanpe rèd lap batay paske nou konnen ke nèg sa yo kòw pèse ebyen sizyèm bal la yo balil nan tèt ebyen misye arive pran ebyen misye paka fè de kò pèse ebyen kò pèse a depi yo bawol nan tèt ebyen se adye ebyen misye li menm li mouri kote ke li avèk valiz li ebyen nap di ke o nivo de bandi savyen yo ki yo menm ki sè dènye tan yo sanse gen anpil nan yo ki ap tonbe la kote ke o nivo de. e popilasyon an ki yo menm yo sanse ap avanse ansanm avèk gwoup bandi sa yo. Si nou monte o nivo de komin de Lyankou, kote ke n ap di w o nivo de Lyankou, ebyen e popilasyon an ki yo menm ki arive touye ebyen e 2 antèn ebyen yè, ebyen jodi a tou yo fèk sot touye yon antèn la ankò. Ebyen n ap di w ke o nivo de e Vèrèt, ebyen Vèrèt la e kote ke nèg yo. arive touye la yon antèn ebyen antèn sa ki menm nou pral gade imaj e foto misye dirèkteman ebyen moun ki se moun vèrèt ebyen yo kapab wè kiyès sa ebyen mesye sa ke nap gade la misye rele Dodo ebyen misye li menm li fè klas li te lekòl vèrèt. Ebyen jan nap gade ti jèn sa ebyen misye li arive mouri se e popilasyon an ebyen o nivo de vèrèt ki arive touye li kote ke yo te menm arive e pran e sa n ta rele e lòt 3 lòt bandi ankò ebyen lòt bandi sa yo ki yo menm ki nan men lapolis kote ke yo menm yo sanse ap bay on pakèt bann enfòmasyon o nivo de komin dè vèrèt ebyen pou yo menm yo kapab e pale de e kijan ke yo menm yo yo ye nan gang nan epi. e moun ki avèk yo ebyen yo kòmanse ap bay lapolis nan komisarya vèrèt anpil anpil detay ebyen jan ke nou gade li se jèn sa kote ke yo menm yo sanse ap kesyone li kote ke se jèn sa li menm yo arive touye la ebyen jèn sa nap di w ke yo te arive touye li se ayè ebyen genyen lòt enfòmasyon ankò ebyen nan menm kad dosye sa a jan ke m sot di li ebyen moun nan komin grand saline yo te arive touye yon bandi ebyen nou fèk aprann la a kote ke moun e nan komin dè vèrèt ebyen yo apèn touye yon antèn yo te touye yon antèn yèswa. ebyen yo touye on lòt antèn ankò e jodi a ebyen nap di w ke ebyen se anpil anpil enfòmasyon ebyen o nivo de latibonit kote ke popilasyon li menm li sanse mobilize seryezman kote ke yo menm yo di yo pap kite bandi vin fè e la dènye sou yo ankò kote ke yo menm yo di depi yo jwenn bandi yo ebyen se yo menm yo ap arive touye l nap avanse nan menm sa se foto a sa nap gade paske se misye antèn sa. Jèn gason sa nou wè ki tap sèvi ak bandi ke popilasyon an touye. Se li nap gat la. Wi se li menm ke nap gade ebyen e misye li menm yo arive e touye li ebyen misye rele dodo ebyen yo arive touye li ebyen se pa sèlman e dosye sa ankò kote ke yè genyen e yon madam yo rele Sabine ebyen nap di w ke gwoup bandi Savyen te arive e arete e kidnape ebyen nap di w ke yo libere li ayè ebyen mezanmi Djimi e si nap gade anba plak pye e madam nan e kote ke mesye yo e e sanse e fè moun nan rete epi jan ke nou te wè mesye a ki tap pale li tap montre pla men ni Ebyen menm pla e pla pye e mesye yo yo arive pran sache epi yo boule jiskaske fanmi an bay kòb ebyen nap diw ke se gwoup bandi savyen yo ebyen e Jimmy Jonk yo ou gade li ebyen yè swa yo arive libere e madam sa se sou de chapèg yo lagel kote ke si nap gade plat pyel e mezanmi jan ke mesye yo yo arive fè fè plat pye madam nan kote ke e mesye yo yo anmize yo se sa sèlman ke yo menm yo ap fè ebyen o nivo de e savyen kote ke depi yo pran moun yo. Lajan e ba ou ebyen se sa yo rele tonbe sa pwoblèm. Foto a nap gade la se modifye nou gentan kouri modifye l pou ou paske jisteman anba pye anba pye dam nan e kòmsi son gwo sal Fadel son maling eske nou kapab di son maling li ye menm bandi yo fè? Bon ou se jan. Pou efè jan ke bandi yo menm yo fè li, epi kote ke yo menm yo degaje yo, yo e mete, e se menm jan ou te wè pla men misye a, se konsa anba plie pye madanm nan li menm li ye, epi ap egzije pou yo pote gwo sòm lajan ba yo, m panse ke sa li menm, menm ki se fanmi Luckson Elan, ebyen Dèdè avèk non twòp, ebyen Jonas, ebyen se mesye sa yo ki yo menm yo responsab e baz la, ebyen m panse ke on jou. L ap vre tou paske lè popilasyon an pran yo, nou panse ke se trennen ke y ap trennen yo pandan yo vivan epi pou yo fè yo tout latibonit pou mechanste ke yo menm y ap fè ansanm avèk moun nan popilasyon an. Yo ap toujou rete nan menm kad dosye sa yo toujou. Ebyen n ap di w ke ebyen gen moun nan Vèrèt ki yo menm osibidye. E komen de Lyankou, ebyen yo mande fanm vanyan, gason vanyan, ayibobo pou yo. Ebyen batay konsan kont gang, ebyen pye mayas sa yo pap reyisi, ebyen si nou pa ravaje antèn nou ki nan mitan nou. Ebyen depi yon non, depi non yon nonm site kòm antèn, sè ke. Ou gen ti kwochi nan aksyon ou, ebyen pa gen lavi pou ou piske w ap ede ebyen pye sal sa yo detwi lavi moun. Ebyen ki enterè yon moun genyen ebyen pou se antèn gang pou al fè ebyen pou ap kraze zòn lakay ou. Ebyen pa gen pitye pou gang, pa gen pitye pou antèn, jodi a menm. Nou pa gen dwa rantre lakay nou toutotan nou pa rache, touye bandi ak antèn yo epi boule kay yo, ann kontinye mache pran yo ebyen aswè a ebyen pa okipe trèt ki nan Lyankou ak bouk Vèrent yo nap rive sou yo ebyen nou bouke nou bouke ebyen kouvrefe aswè a kouvrefe aswè a. e lòt zòn pa egzanp tankou e nou genyen e zòn pon sonde ebyen mesye yo la yo sanse e mobilize zòn mowo ebyen yo menm yo sanse ap mobilize la paske e gang yo menm yo sanse ap bay anpil pwoblèm ebyen o nivo de latibonit nou prale rapido presto pandan ke nap pale de zafè gang ebyen nap di ke. Gen yon ti machann pen ki rele Monique ki mouri pa bal ebyen bandi nan zòn Bèdè komin Kwadèboukè devan yon lekòl ak tout yon lòt machann Fresco ayè mèkredi 15 mas 2023. Ebyen enfòmasyon nou arive jwenn se pandan 2 pèsonaj sa yo ap chanje ap chache lavi, Ebyen bandi tire sou yo ebyen sou wout la Monique mouri li kite 3 pitit ebyen si nap gade imaj la e m panse ke Jimmy ou gen imaj la ebyen fò ta montre moun yo e pou moun yo gade ebyen si nap gade imaj la nap wè ke mesye a li menm jan li kouchè li e kouche atè a ou menm ou pap menm konprann ebyen ou gen dwa panse ke se yon moun ki e e e li menm li chita ebyen tandiske E se yon kadav kote ke madanm nan li menm li kouche atè a avèk ti pè l nan men li, li t ap vòl. Ebyen machann presko a li menm w ap wè ke li menm li chavire kote ke w ap wè jan ke li menm li a. Ebyen n ap di w ke enfòmasyon sa yo se yon machann pè, ti machann pè podyab ki te chache lavi ki rele Monique ebyen li mouri pa bal bandi yo nan zòn Bèdè. Depi komin Kwadèboukè devan yon lekòl ak tout yon lòt machann fresko ebyen ayè mèkredi 15 mas la ebyen enfòmasyon ki arive jwenn laprès yo di se pandan 2 moun sa yo yo ap chache lavi bandi tire sou yo ebyen sou wout la Monique mouri ebyen li arive kite 3 pitit malèrèza podyab li Li menm li pa nan vòlè se lavi ke lap chache ebyen yo arive e touye li. Nou ap avanse nan menm stad enfòmasyon sanse ap domine aktyalite a e nou prale ebyen nap di ke e gen anpil moun ki ap pale de Izo, Izo ebyen jounen jodi a ebyen Izo li menm ebyen sou kont Twitter sou kont e sou kont li kote ke moun arive wè li retire. E sa nou ta rele EMAS la, jan ke nou pral gade, ebyen nap di ke gen anpil moun ki di ke 2 pi gwo reyalizasyon gouvènman Doktè Ariel Henry e avèk avoka pèp la André Michel fè pandan 2 ane, youn, yon ane pase yo fè lanmò san jou, retire kagoul ke l te konn genyen an. E nou konnen ke gwo chèf yo menm yo toujou ap viv se lòt pitit yo toujou ap tonbe yo menm ki toujou ap mouri enben jan ke nap gade foto yo la. Jis yon segond medam mesye m byen kwè Salomon ap reyaji sou sa tou.